Egzanp, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince pral ofri l pou li antere dosye moun ki viktim Lasalin, li te di gen masak, moun ki viktim Dèlma 32, kote ke Emmanuel Bissainthe te bay lis moun ki fè masak sa a e ki te kondui a lamò 2 jounalis yo e tout moun konkòde pou di ki te lakay Pierre Espérance gen 2 jèn gason ki denonse Pierre Espérance. E gen yon lèt ki pral soti la a, pral vin entènasyonal la, pou di men lis non moun ki denonse Pè Esperans kòm moun ki te planifye, ki te planifye bagay 32 an ki te abouti a lanmò 2 jounalis ayisyen mezanmi. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa a, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, ann antre nan detay pou videyo jodi an. Egzanp, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince l al ofri l pou li antere dosye moun ki viktim Lasalin, li te di gen masak, moun ki viktim Dèlma 32, kote ke Emmanuel Bucent te bay lis moun ki fè masak sa a e ki te kondui a lamò 2 jounalis yo e tout moun konkòde pou di ki te lakay Pierre Espérance e 2 jèn gason ki denonse Pierre Espérance. Epi gen yon lèt ki pral soti la a, pral vin entènasyonal la, pou di men lis non moun ki denonse Pè Esperans kòm moun ki te planifye, ki te planifye bagay 32 an ki te abouti a lanmò 2 jounalis ayisyen mezanmi. Antanke dwazimen, men sa l pwodui anndan peyi sa a. Dcpj k ap ankete sou dosye a, genyen 2 moun y arete Petyonvil. Gen 2 ankò ki nan prizon y arete 7 a 8 mwa de sla. Tout moun sa yo konkòde pou di ke se lakay Pyè yo te planifye masak sa a ki te batize Operasyon Vòlkan. Donk, nou konkli pou n di ke Emmanuel Bissainthe t al nan dcpj li esplike bagay la. Gen yon lòt jèn ki rele Sony kel te rekipere poul te ka fè asasina toujou lal nan dcpj donk gen yon demwazèl ki rele Cherie Christie konsa nan òganizasyonl lan ki denonse li ankò gen Sonel ki denonse ki te anplwaye lakay li donk se pa nou kap pèsekite misye kisa misye di blan yo ke se eleksyon yo anpeche l kouvri. Mezanmi kèl istwa! Kèl istwa! Ou fon pakèt zak, komisè gouvènman di non! Li pa p anlve manda kont mesye Chosener, li pa p antere dosye sa e bay kriminèl, fò al devan jij ou di non. Donke nan sans sa a. Delegasyon sa k vini an, si yo bezwen enfòmasyon, e pa dcpj sèlman pou yo wè, fò yo wè komisè gouvèneman an, fò yo gade plent ki depoze yo, menm gen sètifika yo la a, m pral, pwochèn konferans, m ap prezante sètifika ki soti nan grèf tribinal Pòtoprens, tribinal denstriksyon Pòtoprens. Nou gen tout dokiman sa yo, Doktè Esperans pa ka marinad kò l, paske l pa vle ke lajistis tande l. Se moun Guy Esperance ki mete l deyò. Se pa nou menm ki mete l deyò. Donk si jounen jodi a la, Guy Esperance nan sitiyasyon sa li ye la, se yon lanp ki limen nan mouda l menm y ap pase Anel Lafleur. Ou konprann? Se yon dèlko k limen nan mouda l. Se pa nou k mete dèlko a, ni konpayi nikleyè sa k limen nan mouda yo. Donk lè w ap fè mal, fò w responsab krim ou, fò w responsab ak ou, fò w responsab aksyon w. Se pa lage l sou do moun. Donk e sou baz sa, jistavan ke nou pa soumèt la k pral devlope dosye Shelson nan pou nou, nou pral tande kisa Pierre Esperance planifye sou do peyi a. N ale rapid. Di a dcpj, menm jan tou mwen menm mwen konparèt, gen 1 direktè syèj la Mèt rezo a ki se Mesye Pierre Espérance. An dezyèm lye nou gen Lafaille Jean Duckens ki se chèf gang 4 pa 4. Twazyèm pozisyon nou gen Grégory Liberis, moun sa yo toujou nan lari. Gen senatè Nenel Cassy, gen senatè Don Kato, m peze sou li pou yon rezon. Gen Assad Volcy. Ti nèg lari e sa k te li rete pou lari a. Gen Gilè Lidò, gen Gito Numa, gen Izi, gen Patrik Jozèf. E chak moun sa yo te gen yon rezon ki te jistifye, selon sa ke m te di nan dcpj, rezon ki fè ke pou kesyon de afè de masak Dèlma 32 a, sonje byen nan epòk la te gen yon kesyon de afè de referandòm. Poze m kesyon sou kesyon de apre non yo Misyon pam, nòmalman ke misyon wan, sa vle di te gen yon kesyon de operasyon vòlkan ke jiska mentnan ke nou estime ke kap eklate toujou nan peyi a, men li te anndan yon kolektif yo te rele kolektif 7 fevriye. Sa se deklarasyon ke mwen menm Emmanuel Bissainthe vandredi 11 oktòb novanm ki sot pase a ke m fè nan dcpj. Efektivman. operasyon volkan an kijan l te ye li te gen fòk te gen moun te gen kesyon de dezame polis ame tèt ou te gen inifòm ki te bay se inifòm dinepa atestan ke lè w rive nan kay moun dinitè sa yo moun sa yo yo te sible pou te bay dlo paske mesye yo te gen sèvis de leta nan men yo te gen moto sèvis de leta nan men yo. ke mwen menm Emmanuel Bisset ke m te di operasyon volkan an sètadi ke pou l te egziste fòk se alabanyè de moun sa yo men se menm operasyon volkan sa a ki vin bay a la dènye minit pou te kapab rabat kesyon de referandòm nan se jis planifye yon masak kòm mesye Pierre Esperance li menm depi gen masak li menm depi a 6 zè di maten li avèk kaye l pou l ap pwodui rapò ebyen se de sa se la ke Masak Dèlma 32 li vini li pwograme. Li vini li fèt. A de jou, ennan pase pa janm gen akò. Enben mwen menm Emmanuel Bissainthe etanke moun ki te konn prezan a tit de manm òganizasyon ki te trè enfliyan nan syèj sosyal rezo ki di kap detwi dwa moun nan ki se rnddh ebyen nòmalman m bay dcpj an atandan de sa ke m te Ok men map demoutre misye bagay sa yo pase fò misye banm fòmasyon de psns vye tounen ok fòl banm fòmasyon psns gen kontra ak misye vye tounen la ok maten mkwè yè yo pale yè psns pale a misye pase mte di ou salè mte di ou lè antrenè a pran katon li ya kote a mte di ou gen jwè latè ap jwe pou li. Ok mwen pa sipòte sa m oblije ale an konpayi dcpj e m al denonse l ok m fè sa se pa pou anyen se pa pou anyen m fè l non m fè l mwen menm akote mwen se pitit LOE mwen. N pa nou pa itil pou anyen n pa ka itil pou anyen non plis. Pa mansyone l paske se ne se pye a kap bloke tout pwosesis ki fèt. Bon sak dwòl la menm Ariel Henry mande wi fòk gen demach fòk ministè de la jistis jere bagay sa etc pou yo fè pwosè a pou misye jwenn liberasyon l wi. Pye a fè tout tantativ pou bloke l wi. Bon, m panse ke m reponn sa yo pou nou, nou tande m. Nou wè ki sa, ki moun Pè Esperans ye. Men jodi a la, l al dèyè delegasyon dwa zimen entènasyonal ki pou vin defann li. Ò yo di w, ale lajistis pou pote eklèsisman sou sa yo di kont ou. Ou mawon, ou kache, ou sove depi 3 mwa anndan peyi sa a, epi w ap fè ti bagay anba tab. Donk e nan sans sa a nou di Pè Esperans Si gen moun sou latè ki pèl Mon cheri Fednel pa pèw tonton Vini poun fè pwosè yo pa bezyen mawon Bay dcpj pran responsabilite w Bay komisè a fè pal la deja Li transfere dosye a nan kabinè enstriksyon Se ke nou menm deja E tann nap tann pou jij la rele nou kounya la Poun al depoze dokiman nou E pou pou pyè vini E poun jwenn liberasyon chèf Lann Sanon E answit yon pwosè ouvri Shelson Sanon fas a Pierre Esperance. E m te di nou dènyèman ke Shelson Sanon fè apèl san li pa konnen podyab avoka pral esplike w sa. Li pral wè enplikasyon dwayen Bernard Sainvil nan dosye a kòm dwayen. Epi Pierre Esperance, Marie Yolène Gilles e asosye. epi yo fè apèl pou misye ankò. Donk nan sans sa, n ap pase avoka kòn nan ki pral ba nou tout detay sou dosye Shelson Sanon e aktyèlman la, kòman sa ye pa devan tribinal pou ke misye jwenn liberasyon. Nou salye laprès pale, ekri, televize e an liy ki la a. Jodi a se sizyèm jou nan ane a. premye bagay n ap di ke se ouvèti sa nou rele ane politik nou ke n te fèmen le 30 desanm e jodi a nou ouvri ane politik menm jan gen ane fiskal menm jan gen ane elektoral menm jan gen ane sivil donk ane politik nou toujou fini dènye ane dènye 30 desanm pou l ouvri 6 janvye objetif konferans sa a tou dabò se pou nou denonse yon delegasyon m tande Pierre Espérance. voye ki pral nan dcpj paske Pierre Esperance kite peyi a paske dcpj te mande l pou l tande l sou zak kidnaping, asasina tout aksyon mal nou konnen m te konn denonse yo ke m pral pase yon ti bagay pou nou la pou nou tande tou yon ti voice e answit sa se avoka Shelson Sanon. Dènyèman m te di nou ke gon paramèt nan dosye Shelson nan ki te echape m. Men jounen jodi a la, m gen dosye a konplè. E avoka a pral di w kisa ki te bloke misye anndan an. M te di nou ta, m te di nou ke gon kesyon de apèl ki pral esplike kòm mèt dosye a istwa sa a de fon an konb. E answit, n apral anonse nou tou ke dat kongrè. platfòm politik viktwa, paske nou nan yon pwosesis elektoral. E nou jodi a la a tou, n ap prezante yon echantiyon de nouvèl jenerasyon politik nou, n ap fòme, men yo la a, dèyè nou la a, se pati politik eritaj, son echantiyon. E nou pran angajman pou nou fòme 500 jèn sou le plan politik e ekonomik, sou tout tèritwa a pandan ane sivil la donk e pandan ane politik nou. Donk e nan sans sa a jodi a nou bay konferans sa a dabò pou n di Pyè Esperans li pa bezwen ap voye delegasyon etranjè dwazimen k konn ap bay kòb pou l planifye kidnaping. Selon sa dcpj gen nan men kòm enfòmasyon, Ti Pyè panike, li sove kite peyi an. Donk delegasyon sa a ki te konn bay Ti Pyè lajan, nou denonse l pou n di l ke mesye sa a c'est un kidnappeur, se yon asasen, se yon kriminèl ke yo menm yo te konn ap finanse pou l te ka enstale gang anndan peyi sa a. E gang li an, ekip li a te rive menm kidnape Shelson Sanon. Ane sivil sa a, 31 jiyè, ap fè Shelson Sanon dizan nan prizon pou sa l pa konnen. E mèt la pral esplike nou poukisa misye pa janm lage. E jounen jodi a, nou pran angajman pou misye jwenn liberasyon l. M se Mèt Jacob Charles, avoka de Shelson Sanon. N ap fè limyè maten an sou dosye Shelson Sanon, ane sa a ba l egzakteman dizan prizon. entèjete apèl. Entèjete apèl la se yon tèm jiridik ki di ke lè mwen m gen sa kòm òdonans, dosye a li nan kabinè denstriksyon, jij la ban m yon òdonans, avoka ka chita avè m, li di m ke mwen m estime kòm avoka, jij la li pa trete anfavè w, li trete kont ou, nou ap entèjete apèl. Se sa Betty ap di. Shelson Sanon pat janm gen avoka lè ke li te devan kabinè denstriksyon alepòk. Yo rele Shelson Sanon pou entèwogatwa tanstatif. Men le pwoblèm ki a, Shelson Sanon resevwa son akt dakizasyon le jou menm ensi ke son òdonans. Sela di, le dèle enpati. pou l te entèjete apèl la l tonbe. Paske otomatikman l resevwa ni òdonans lan, ni ak dakizasyon an, li pa ka entèjete apèl ankò. Lè grèf tribinal la, le dekana, yo voye sa k rele yon ekstraksyon anndan prizon an pou vini a Shelson, lè Shelson rive. Avan kare dwayen an, Marie-Yolène vini an sa pèsòn, li di Shelson Sanon ke otomatikman yo rele w nan ti pòt sa a, di ke ou entèjete apèl. Shelson Sanon a lepòk, 23 zan, paske yo te arete l li te gen 23 zan lè sa a, li pa konn anyen nan kesyon jistis, dè ke grefye a rele l vrèman, li di ke li entèjete apèl. Se sa k pèmèt ke pwosè Shelson Sanon pa t janm ka fèt. Lè Shelson Sanon vin estime ke se moun sa yo ki fè l ret nan prizon an, li vin. pran yon kabinè davoka don nou menm nou fè pati de li. Se ke nou fè, piske yo di Shelson Sanon entèjete apèl, e le tribinal è la, e le grèf de la kou è la, se ke nou fè nou menm nou rann nou nan grèf kou dapèl la, yo ban nou sa ki son sètifika. Je vè lir pou vou. Le grèf du parquet prè de la kou dapèl de Port-au-Prince sètifi e atèste, par la prezant, qu'après les recherches effectuées dans les registres à ce destin, le dossier du dénommé Chelson Sanon n'est pas enregistré dans le registre du paquet de la Cour. En foi de croix, ce certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Port-au-Prince le 13 juillet 2020. Ça, c'est Ce Certificat, dit que Chelson Sanon pas interjeté appel, Men si son tyès pèsòn ki vini ki di w ke misye entèjete apèl, li tonbe, misye pa entèjete apèl e vwala ke mwen mal nan grèf la, grèf la ban m sa a, fòk Shelson Sanon ou met dosye a an eta pou pèmèt ke Shelson Sanon kapab pase nan sa k rele w asiz san asistans de juri e se ke yo te voye l a jije e nan atikl e 224 e 318 di kòd denstriksyon kriminèl. 224 la ki sa l di? Li di ke tout asosiyasyon de malfetè anvè lè pèsòn ou lè pwopriyete è te krim kontre la pè piblik. Nou kòm avoka, nou rejete sa den revè de men. Shelson Sanon, piske Maryolèn Jil yo endekse l anndan dosye a avèk tout. notèr ki te indeksel monter dossier avec Mariolène, li pas en de prison, cela dit automatiquement, et association des malfaiteurs a li tombé. Attendu qu'il en est de même pour la dame Mariolène Gilles agissant pour le compte de RNDDH lorsqu'elle a déclaré au cabinet d'instruction avoir reçu au service des plaintes de RNDDH le nommé Shelson Sanon qui a fait des déclarations au cabinet d'instruction non pas cette prétendue plainte mais un document intitulé les dessous des enjeux politiques en Haïti. Témoignage d'un ex-enfant, soldat aujourd'hui, membre de gangs armé. Ce qui apparaît clairement pour tout un chacun il s'agit de réflexions et de commentaires de RNDDH. De fait, à travers son employé Mariolène Gilles, alors qu'elle a fait passer comme une plainte. Attendu qu'il s'agit celle-ci aurait été transmise au cabinet d'instruction ou au parquet du ressort accompagné d'une lettre de couverture de l'institution RNDDH à laquelle Mariolène Gilles appartient. Attendu qu'il est évident et clair que le notaire Ronnie L. Beaubrun ensi ke notè la nan laru. E sesi se sak fè dosye a bloke, puiske Pierre Esperance ladan l, puiske Marie Holène Gilles ladan l, notè Rony L. Beaubrun ladan l, se sak fè jiska mentenan dosye a li bloke, Shelson Sanon pa ka jije. M ap li dirèkteman pou nou rapid e kote ke. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ki nou poste sou chanèl la e pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchaww.